Bonjou bonswa tout moun byenvini sou kanal pa w la tvlakayhaiti.com jodi an se samdi 22 oktòb 2022 e nou kontan avèk ou son plezi se toujou ak menm kè kontan oday respè nou antre lakay ou chak jou Bondye mete pou n pote enfòmasyon pou ou sou sa k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Ebyen fòk nou di w ke nouvèl la li vrèman tris e nou pral fè w tande sa k ap pase anndan komin Kwadèboukè presizeman nan mache Bon Repo a medamzemesye yon gwo fiziyad ki fèt anviwon donk 10 moun ta pèdi lavi yo e se yon Eye fiziyad ki fè anpil moun tris ki fè anpil moun dlo nan je kap mande kisa kap pase konsa poukisa se prèske chak jou yon kantite moun ap pèdi lavi yo yon kantite moun ap mouri alòske gen moun ki anvi viv gen moun ki poko fin viv e gen moun ki yo menm ebyen deside kite peyi dayiti aprè sa kap pase la anpil moun ebyen voye kò yo kay vwazen gen moun tou ki voye kò yo brezil gen sak voye chili gen tou ki voye kò yo nan lòt kote paske yo di ke sou ayiti a yo vrèman fatige ak sa yo vrèman bouke avèk sa kap pase sa bandi yo menm ap fè popilasyon an pase ebyen medam e mesye nap diw ke konsènan. Kap pran mawozo avèk chèf gang vitelòm bagay yo dejenere ebyen vitelòm pote boure ankò yn fwa sou 400 mawozo e gen gwo rèl nan moman nap pale la kidonk 400 mawozo pran kou anpil sòlda tonbe anpil nèg ap benyen nan san yo e nou gon video ebyen ki gen anviwon 5 a 6 jèn gason kote tèt koupe son bagay ki tris men nou paka prezantew jan de video sa yo paske nou pa vle gen pwoblèm avèk youtube e se pou yn rezon ki fè. Donk nap kontinye ebyen enfòmew men gen de imaj nou pap ka montrew paske nou pridan e pridans lan li vrèman enpòtan gen de bagay si nou si ki rive nou se nou k chèchel alò lèn konnen nou dwe pridan nou fè pridans. Ebyen medam ti mesye dosye yo anpil e nou pral envitew gen plis detay avèk Theriel Thelus ebyen ki li menm pral eksplike nou tou sa kap pase nan dosye e. Pouvwa an Ayiti nan dosye kòripsyon nan dosye e tribinal an Ayiti kòman nèg yo ap vann jistis lan kòman nèg yo ap fè kòb ak de moun ki nan prizon lè pou libere lè pou nèg yo ebyen libere yo se kòb pou bay e lè w tande se kòb pou bay la se pa ti kòb òdinè donk se de gwo sòm nèg yo mande e dosye Babekyou a tou ki li menm anndan konsèy sekirite nasyonzini e non Babekyou la ap fè la yn depi kèlke jou la. Nan kesyon ensekirite a kap vale teren, nan kesyon gaz ki bloke nan vare, ebyen Etazini finalman deside Babekyou li menm son nèg ki kondane, yo di se grenn chèf gang ki gen nan peyi Dayiti, e gen moun ki di eske se paske Babekyou li menm refize Ariel Henry rete nan tèt peyi a, eske se paskel bloke gaz la ki fè ameriken gen pwoblèm ak misye, paske depi yon moun kont Ariel yo gen pwoblèm avèk ou, eske Paske depi yon moun kont Ariel yo gen pwoblèm avèk ou eske tou se paske yo konnen misye son nèg ki anpeche peyi a li menm li mache ki fè yo deside pran gwo sanksyon sa kont Jimmy Cherizier aka Babekyou pou plis detay rete swiv videyo a nap tounen. Mafya Mafya La jenes blofe pa lide Batè lanmou pou me. Un grand merci à vous. Bon nou ta sipoze al pale avèk Doktè Rock. paske n gen yon pwen sante chak vandredi. Sepandan, Doktè Rock, ou oblije fè yon ti tann paske gen yon dosye la fò n pale de li. Nou pa ka kite l. Ok? Nou pa ka kite l. E se nan Wanament. Paske pandan n ap pale de ensekirite pasi pala, Kwadèboukè yèswa bon n pa dòmi. Dayè mwen evite bay nouvèl sou kwadèboukè paske se menm bagay yo rele sa an kominikasyon lè chyen ze kraze se menm bagay yo gang ant vitelòm 400 mawozo vitelòm ki kontinye ap pran teritwa nan men 400 mawozo gen anpil moun ki pèdi lavi yo se veritab masak kap fèt nan kwadèboukè alòske konsèy sekirite loni ki jisteman. deside de m tande konsèy lap deside maten m pral gade sa yo deside yo pa deside anyen non yo pa deside anyen paske son demand yo fè peyi an difikilte gang an pasi pala etc kounye a tout konsèy tout moun nèt wi deside m tande sanksyon ki sanksyon oh bagay sou viza seci sela bon petèt moun ki pa kapab rantre nan peyi an kapab gen sanksyon vre ki pran kèk nèg. nèg kap finanse gang yo men sou le plan diplomatik gen anpil bagay ka rive gen dwa gen bagay ke ki fèt se menas pou di yon seri de nèg trankil di nèg gang yo poze men youn nan nèg ki kenbe aktyalite a se Babekyou Babekyou se youn nan nèg ke tout moun konnen nan konsèy sekirite loni pa bliye misye gen yon rapò ki te drese sou dol. Menm jan Fednel mon cheri non l nan konsèy sekirite loni. Paske non l se dayè se loni ki te mande pou yo revoke misye menm kòm direktè jeneral ministè de lenteryè. Son peyi difisil. Sa di pandan m wè Fednel misye gon pakèt bagay lap fè sòti m te gen pati politik bagay m pa di anyen. Men Fednel se youn nan moun ki genyen pwojektè konsèy sekirite loni sou li menm jan Pierre Richard Duplan. Dayè se yo te mande pou revoke moun sa yo pou enplikasyon prezime yo kòm moun ki ta patisipe nan masak Lasalin. Daprè yon rapò ki pwodui rnddh, dcpj etc. Donk Lonu nan rapò yo pwodui yo site moun sa yo. Donk Babekyou non misye la kòm yon eleman jenan nan kestyon sa. Antouka. Donk sèke sa ki deside se. sanksyon kont nèg ak zam yo, kriminèl yo, men kestyon viza, kestyon sesi, lajan, bon eske nèg sa yo gen lajan Ozetazini? Mwen m panse pi gwo desizyon Loni te kapab pran, se jisteman ranfòse la pnh, se pa ba yo ti djip pou di se blende, ba yo bon materyèl pou konbat gang, etc. Epi ranfòse FADH, ke yo pa vle fè l. Bon, antouka, ba yo plis ke sa. Men. Banm di w Doktè Rock, m pa kapab pase sou dosye sa, li enpòtan pou peyi a. Paske son kout men nan tout sans nap bay peyi a. Banm di w. Gon skandal ki pase Wanament. Gon jij nan Wanament, m tande misye, son nèg ki rele Eli Lwi Jak. Ke map chèche foto misye tout bagay pou nou. nan semèn nan la. Ebyen towo sa lè m fin pale la map mande minis jistis la pou l pran responsabilite l. Nèg sa m tande se jistis lap vann nan wanament. Moun wanament kap rele anmwe aba majistra lotbò a, okselit destine. avèk jij Louis Jacques Elie, ke moun yo mande pou Ministè Jistis ak ULCC, UCREF, mennen ankèt sou vòl ak koripsyon nèg sa yo ap fè nan vil la. Moun yo mande fòk lajistis mare 2 nèg sa yo kou krab k ap fin detripe malere malèrèz nan Wanament. M al chèche konnen sa k pase. Yo di non nèg sa yo ee pa gen bagay konsa. Depi w wè se kestyon moun yo arete pou yo libere se lajan pou bay. Men peyi a wi. Kounye a m pral konfime sa. W ap bay voice sa li deranje. Eeyy wè zanmi an la. Misye pa dòmi non nan kafou depi avan yè podyab men m pa fè anyen. Se li k pale m pa fabrike anyen. Gon ti malèrèz nan de yo ki rele Jemina ke yo arete, yo ta akize l nan dwòg men yo pa prezante dwòg la. Lè papa ti fi a ale pou jwenn jij la, aprè tout demach ke l fè, li mande jij la tanpri souple, nou konnen malere n ye n ap bouske, libere Jemina pou nou. Jij la mande li, Konbyen kòb ou pote? Machandiz k ap lote. Konbyen kòb ou pote pou sa? Misye di jij la, M pa gen kòb. M ap ba w senkant mil goud. Èske w wè koripsyon kote l soti? Koripsyon nan tout nivo. Epi, jij la di ke, Konbyen kòb ou pote? Misye di, Senkant mil goud. M ka ba ou jij. Jij la di ou poko gen kòb. Misye di jij map ba w 15 mil dola ayisyen. Jij la di non ou poko gen kòb. Misye di jij, bay yo pa bon. Map ba w 20 mil dola ayisyen. Jij la di ou poko nan kòb. Misye mande jij la men konbyen kòb ou vle m ba ou. Jij la mande misye on milyon goud pou l libere demwazèl la. Lè misye met de men nan tèt. Poutan genlè yo fòme yon asosyasyon vòlò E sa yo rele asosyasyon malfèktè a e sa a wi Epi lè misye met 2 men nan tèt Jij la di misye ale kote nan yon kabinè avoka lotbò pou yo ede w Jij la te mande yon milyon Lè misye rive nan kabinè a Poutan genlè se antann yo gentan antann yo se yon rezo Kabinè a mande pè a Men pandan m kanpe map swiv yo pa konnen si se mwen ki paran ki paran Jemima m kanpe map swiv yo m kontwole yo byen lè y fin fouye kay jij lan li pran yon bout kouran nan estidyo a li mare mesye yo mesye y mare a se bòs yo ye mwen ki monte yo fouye epi monte yo poze blòk li genyen Raphaël li gen Jean Louis se man elèv m yo ye nan travay la l ansanm avè mesye yo. Se chef ye lap fè travay li yon lot moman 2 polisye vini nan yon machine zoeken yale ansanm avè moun yo demen maten m leve a 6 zè di maten male kote jij lan vwazin yo zanviwon ki tap e ki tap bale m di yo bonjou m di vwazin m pa moun katye a se jij lan m bezwen silvouplè Eske nou ka banm yon prensip jij lan? Yo di sa 8 è di maten leve. Ebyen m te rete a 8 è di maten vrèman vre, te gen 2 mesye nan lakwa kap travay, m ba yo chak 250 goud pou yo fèm wè jij lan. La verite a 8 è jij lan parèt. Li di se ou ki tap mande pou mwen an? M di bonjou jij, m di wi. Li di kisa w gen? M di jij se pa mwen ki aprann pitit mwen pa respekte w. Li di, Kisa w gen? M di, Bon, m ta renmen pou w lage timoun timoun moun yo pou mwen silvouplè. Li di, Konbyen w ap ban m? M di, Bon, m ap ba w senkant mil goud. Lè w di jij, lè w di jij Louis Jacques konsa, ou vle lage Jemima avèk de lòt mesye yo, kisa l, ki kesyon li poze w? Li di m konsa, E konbyen m genyen pou sa? Pou l lage moun yo fòk ou peye l pou sa? Wi. M di, M ap bay senkant mil goud. Li di m, Non. M di, Bon, m ap ba w kenz. M ap ba w kenz mil dola. Li di m, Non. M di, M ap ba w ven. Li di m, Non. Men, ou pale de senkant mil goud. Ou te ofri senkant mil goud, li pa dakò. Ou di w ap ba l kenz mil dola. Li di l pa dakò. Li pa dakò. E konbyen kòb li mande w? Apre li fin mande m, li di m, M ap ba l yon milyon goud. Yon milyon goud. Ou menm se kòman ou rele? Mwen menm, m rele Samyèl Salomon e m gen yon pitit Jeremi tou. Wou se papa? Papa Jemima. Ok, kounye a lè w di w ap bay 75 mil goud, li pa dakò. Sa l di? M di m ap bay 40 mil. M di m ap pran 50, pran 60 mil. Mwen di non. Li di m se dola wi. Li di m se Fò Libète m ap voye. Fò Libète m ap voye yo. Men pou ki motif? Ki sa li repwoche Jemima? Ki sa li repwoche Jemima? Li di Jemima se moun k ap vann dwòg. M di e kote dwòg la w jwenn nan? Li san li pa jwenn dwòg la. San li pa jwenn dwòg. Ni Jemima pa la, ni mari l pa la. Li pa jwenn yon sèl moun lakay la. Sa vle di lè yo fè operasyon li pa te wè Jemima la? Non, Jemima pa te la. Eske Jemima nan prizon oubyen li pa nan prizon? Lè li pa te wè l la, Jemima, li pa te wè l. Kounye a nou fin pale, li di m s on milyon goud m ap bay. M di Majis, O, souple, sove m non mezanmi! Se malere nou ye. Kote nou jwenn lajan sa yo san prèv mezanmi? Li di, Bon, ou konn sa m ap di w? Se jou anivèsè m. M apèn soti m pa nan palako anpil e. Michelet Desamour Nimewo telefòn an fini pa 01 Ok Kounyè la Lè m ale nan kabinè la m di Mesye bonjou kòman nou ye Aprè 30 minit avoka a vini ki pa te la M di se jij la ki voye m kote nou wi E sa w genyen M di bon pou nou te ka lage pitit mwen pou mwen silvouplè Li di ebyen w ap bay yon milyon 250 mil M di adje! M di bon ife a di nou pa fè pou demen menm mezanmi sovem non konnye la ee te gon lòt avoka nwa avèk lòt avoka yo di bon konn sa wap fè pou Samuel wap banm 150 mil dola map lage moun yo pou ou m di mezanmi m pa gen lajan sa yo non pran 40 mil pran 50 mil pou mwen non ee kòman ee pawòl ou vin bay nan kabinè a la voye voye w bay pawòl. M di mwen menm, moun pa ka ban m pawòl, yo pa gen pawòl pou mwen, menm ou pa ka ban m pawòl. S on granmoun mwen ye, fè pou demen. Li di bon, san senkant mil. Li di se segond k ap kontwole la wi. Depi nou kite, kèlke segond pase m pa p ka fanyen ankò pou ou. Aprè yon diminit, m poko wè kote m ap al rantre kòb sa a, epi pase pa nan pòt pa dèyè a te telefòn an, li gentan rele, an! M pa ka fanyen ankò pou ou Samyèl. Men, chèf gouvèneman Fòlibète mande moun yo pou m voye w ale. M pa ka fanyen ankò pou on milyon goud o san mank on gouden. Kounye a la a, yo kanpe m nan san katreven mil. M ba yo san katreven mil. San katreven mil an m ba yo a, m lwe kòb a vennsenk sou san. Sa vle di san katreven mil dola a, ou te remèt kiyès ou te remèt li? Avoka a. Ki avoka a? Mislè Dezamou an. Sa vle di Mislè Dezamou gen 180 mil dola nan men. 180 mil dola m bay san mankon gouden. Lè fini m siyen san mankon gouden. Konnen jij la te pase. Pandan jij la te pase, li sou dèyè yon motosiklèt. Li di, Kòman, depi maten, ou pa ka pote kòb sa vini toujou, mesye? M di, Jij. Edem non souple se prete nan mache kote pran kou moun. Men pa bliye avoka a. Kiyès ki te refere w a avoka yo? Jij la ki te fè m a li menm. Ki jij? Jij Louis Jacques. Sa vle di se jij Louis Jacques ki te di w men ki avoka pou w konsilte? Wi, wi. Li te voye yon timoun nan lakou a monte m kay. An yon bisiklèt. Sa vle di, si m byen konprann, sa vle di jij la gen avoka pa l? Wi genyn paske se li ki te voyem se li ki te voyem la ou konprann pa gen pa gen. E konnya e konnya kòman ou te bay tout lajan sa eske yo lage moun yo oubyen yo poko libere yo. Wi lèm fin bay lajan an yo lage moun yo yo lage moun yo menm pa dwe m peye yo m di yo mèsi bokou m pa dwe men alèkile jemima tap pase. Nan demen nan sware, nan sware, nan sware lap pase bò Antòn Chòpè a lè m gade gon polis m tande se Pòtoprens ki travay polis sa yo ki rele Rafayèl Jemima pitit mwen sou yon motosiklèt Rafayèl rale li lage atè tout dopit la blese tout dopit la blese nenpòt trè jou se nan se nan konprime se lopital nan tout bagay nou yo ansanm avè i di si te gen zam li tap tire Jemima sou lechan. Sa diw gen polisye sa polisye sa ki rele Raphaël la se yo ki gen polis sa yo yo ki konnen polis sa yo kote yo gen m gade potoprens lap travay ki pa menm moun bouk la li pa gon minòt li pa gen zam ni pa gen manda konprann a 8 è diswa pou arete pitit mwen ò li tap tire li san li pa jwenn lakay la devan ban antòn chòfè a konprann. Men jiskaprezan mwen m kesyon map poze w eske jij Louis Jacques di w rezon k fè Li ta rete jemima a poukisa. Ebyen I pa jwenn jemima lakay la a. Sa vle di depi w fin bay kob la yo lage jemima. Wi wi. Raphaël la esk ki polisye a eske se ekip a juju jak ye. Ebyen Ebyen egzakteman pase se si I pa te ekip a I pa te ka wè jemima pase pi ta rete I rale dèyè moto a pitye e lèm di sa I pa di anyen. Kòm ou menm, kòm ou menm se yonn nan sitwayen kap viv nan komin Wanament, si w ta gon mesaj wap voye ba komisè di gouvèneman an oubyen lajistis an swa, kisa w ta va ap mande? Bon, mwen menm si m ta va voye yon mesaj ba komisè gouvèneman an, premyèman sa m ta ka di komisè a, m konnen se chèf yo e m respekte chèf. Men, pandan m respekte chèf la tou, chèf la dwe konnen se apre Bondye se sou kont yo nou ye, yo pa dwe fè nou abi. Yo pa dwe fè nou bay nenpòt bagay nenpòt ki jan, pase aprè Bondye se sou konta yo nou ye Bondye kite yo sivil la sou konta chèf e mwen m respekte chèf m pa fè yo an yo menm tou m panse yo pa ta fè m abi tou nan fason nan nan eta titiyasyon nou ye la nap viv yo ta panse pou nou yo pa ta fè nou abi sa ke yo fè m nan. Bon m panse se yon sitwayen nan komin wanament ki se papa Jemima ki te jwenn arestasyon li sou. Jij de pè titilè Wanament la ki se jij Élu Louis Jacques ki te arete l, bon, li pa t gen prèv byen ke te gen 2 lòt moun ki te jwenn arestasyon yo ki te rive Fòlibète e sitwayen an nan deklarasyon li, li fè kwè ke li te bay 180 mil dola. Se jij Louis Jacques menm ki te refere l a yon avoka ki se Michlet Desamour e jodi a sitwayen ap mande jistis li di konsa kòm pò malere. I panse lajistis la pou sèvi tout moun, men i pa kwè se lajistis ki la pou fè kòb sou yo. Sitwayen, yon lòt fwa ou ka idantifye w, di m kiyès ou ye? Bon, mwen menm se Samyèl Salomon, mwen Samyèl, Bòs Samyèl Salomon mwen ye. Sa k fè mwen menm se pa yon nèg ki koni, se pase mwen se yon nonm ki fè wòl mwen. Se moun Mankèt mwen ye, papa m te rele Sevè Salomon, yon bòs siyè. Papa m wi, manman m wi, yo pa kite dèt mwen, m fè wòl mwen. pou m pa gen dèt ni pou m pa genyen oken defo pou pitit mwen ka viv alèz. Pou pitit mwen ka viv alèz. Mesye mesye mesye dam men yo bare.